Bonsoir leader mwen pa tande anyen verifye si mikro ou ouvri. Mèsi. La m panse ke se ok. Alò m te deja pataje anpil enfòmasyon e sou pwomosyon sa ki genyen sou pake e sou de sou de pyès de monè d'anivèsè ke sosyete MLC a deside ofri a tout moun ki deside angaje youn nan 3 pake sa yo, yon pake de 5 mil e m ap repete ke w ka peye an yon sèl peman ou di mwens ou ka peye pa mansyalite sou 10 mwa ou sou 20 mwa, yon pake de 15 mil ke w ka peye an yon sèl pèman oubyen pa mansyalite sou dis mwa ou sou ven mwa, oudimwens ou ka deside angaje yon pakè de 25 mil, e lè sa a sosyete MLC a ap ba w 10 pousan sou fòm de pyès de monè, e lè sa a se swa yon pyès annò, an arjan, si w deside Achte yon pakè de 5 mil e yon pyès an platin si w deside achte yon pakè de 15 mil e yon pyès an nò si w deside achte yon pakè de 25 mil e lè sa a si w achte yon pyès yon pakè de 5 mil w ap benefisye de 500 dola 15 mil w ap benefisye de 1500 dola e 25 mil, 2 mil 500 dola s on òf ki trè enteresan si nou gen mwayen mwen ankouraje nou pran l poukisa paske jisteman nou pwojè a nan etap 3 e tout moun ki deside benefisye de òf sa a anben y ap ofri w pakè yo ki pran nesans depi lane dènyè a ki gen pou objektif kreye sa ki rele yon sistèm de siveyans kontinye la glisemi ki pral fasilite lavi de yon bon kantite ki dyabetik atravè lemond e paske maldyabèt kòm nou konnen l se youn nan flewo mondyal ki jiska prezan rete enkontwole, enkontwolab e de jou an jou n ap genyen plis moun nan mond lan k ap touche pa flewo sa ki se dyabèt Gen plizyè koz ki ka fè ke yon moun dyabetik. Yonn nan premye koz ke nou konn genyen se maladi dyabèt la dèfwa li lye a eredite e sa pa vle di ke depi yon moun nan fanmi w dyabetik ou menm tou w ap dyabetik men sa vle di ke si nan fanmi w gon istwo dyabetik ou se yon moun ki gon predispozisyon a devlope maladi dyabèt. Nan sans sa a ou son moun ki oblije gen yon ijyèn de vi sèn, sa vle di ke ou gon alimantasyon ki trè balanse, ou son moun ki dwe ap pratike de egzèsis fizik, ou son moun ki dwe evite ekspoze a de sitiyasyon de stress. Youn nan lòt bagay ki konn koze moun devlope dyabèt se strès oksidatif yo. E fason nou manje tou konn vin fè ke nou devlope dyabèt. De moun ki obèz e ki ap manje mal, yo konn vin dyabetik. Men sa ke pou nou di sou dyabèt la, se ke maladi dyabèt la se yon flewo ki frape tout moun. E tout laj. Tout moun e tout laj. E e se sa k fè nan mond lan yo estime ke gen plis ke 537 milyon de moun ki dyabetik. E moun sa yo ki dyabetik se de moun ki oblije chak jou gen yon kontwòl de glisemi yo. Pou yo gen yon kontwòl de glisemi yo, li nesesite yon aparèy e yon sistèm ki kab pèmèt yo kapab gen yon lekti e an tan reyèl de chif glisemik yo. E nou plizoumwen abitye avèk glikomèt klasik yo ke pifò moun ki dyabetik itilize pou yo ka pran e done ki gen rapò avèk chif glisemik yo. Men jodi a gen yon sistèm ki vrèman ap fè pale de li, ki vrèman ap ganye an popilarite, se sa ki rele sistèm CGM yo, ki se Continuous Glucose Monitoring, ki son sistèm kap pèmèt pasyan dyabetik la rive kontwole nivo suk ki nan san l de manyè kontini, enstantaneman san ke l pa oblije ap pike dwèt li. Sa vle di ke 24 è sur 24 moun sa a gen yon surveillance continue de glucose li. Se yon metòd ki trè revolisyonè paske kòm nou konnen l e maladi sik sa n rele lakay nou oubyen dyabèt la se yon maladi ki vrèman pa trete men ki Ki nesesite pou nou kontwole l? Eske m byen di sa m ap di yo, doktè ki sou zoom nan? Maladi dyabèt la se yon maladi ki mande pou w gen yon meyè kontwòl de li, se sa. Fòk ou gen yon kontwòl de glisemi w pou w kapab rive pran mezi ki l fo pou regile nivo suk la nan san w paske gon range ke ke yo rele plaj plaj plaj de glisemi an ki ke li pa dwe deplase gon kantite ke l pa dwe ale pi ba de ke li gon kantite ke l pa dwe ale pi wo ke li nou pral wè sa pi devan enben si w pa gen enstriman de mezi yo ki pou pèmèt ou pran chif glisemik ou yo atan enben w son moun ki e malerezman swa ka tonbe nan yon ipoglisemi oubyen ki ka tonbe nan ki ka sibi yon ipèglisemi, nan lè 2 ka tou 2 poze pwoblèm paske yon ipoglisemi ka kondwi nou a yon koma dyabetik, mwen gen yon trè pwòch mwen nan semèn sa ki manke sibi yon bagay konsa paske jeneralman li se yon moun ki dyabetik men pou yon rezon pou yon lòt te gon move pwotokòl nan medikasyon lap swiv yo fè ke sik li desann a 40, se an urjans ke l gentan rive lopital ki fè ke jodi a mka di Dye mèsi li an vi e poum di nou ke maladi dyabèt la se pa yon maladi moun jwe avèl e si nou ka fè yon yon ti katografi de kòman maladi sa, se yon maladi ki trè repandi sou tout kouch moun nan sosyete a, e sa òganizasyon mondyal sante mete deyò sou kriz mondyal sa, yo fè konnen ke sou chak 10 adilt Gen youn ki soufri de dyabèt sikre, sa nou rele dyabèt non-ensulinodepandan, ki reprezante yon chif de 537 milyon de pèsòn atravè lemond. E yo reyalize ke 12 pwen 2 pousan de desè kay adilt yo asosye a yon dyabèt sikre. sa nou rele dyabèt de tip 2 a. Youn sou 2 ka de dyabèt sikre ka adilt li rete non dyagnostike. Sa vle di ke gen anpil moun ki pòtè de dyabèt, m ka di ke gen anpil moun ki dyabetik, men yo pa t janm, pou yon rezon pou yon lòt, al fè yon dyagnostik pou yo pwouve ke yo an pèglisemi, lè sa a pou yo deklare tèt yo dyabetik. Yo yo rete kwè ke gen plis ke 240 milyon moun nan mond lan ki konsa. Sa vle di ki ka viv avèk dyabèt la men ki poko janm dyagnostike pou yo konnen efektivman ou ka ou ka di ke yo poko deklare tèt yo dyabetik. E lakay timoun yo avèk adolesan yo malerezman gon tip de dyabèt ke yo soufri ki se yon dyabèt sikre de tip 1 Se yon dyabèt anraje paske tip de dyabèt sa a, se ke kay timoun yo, kò yo oubyen pankreya yo pa pwodui kantite ensilin e ki se yon sibstans nesesè ke kò bezwen pou fonksyone. Donk lè w pa genyen l li pa bon, lè w genyen l ou mal itilize l oubyen w genyen l twòp, li pa bon. Malerezman kay timoun yo, tip de dyabèt ke yo dekouvri le plis se dyabèt de tip 1 ki se dyabèt ensulinodepandan, depi yon timoun dyabetik oubyen l dyabèt de tip 1, sa vle di ke li oblije ap pran ensilin toutan pou l ka viv. Gen 7, 6.7 milyon de pasyan aje de 20 a 79 an ki mouri de yon koz lye a dyabèt. Donk yon tyè nan mitan yo gen mwens ke oubyen omwen mwen de 60 an. Sa vle di ke dyabèt la son maladi kap fè ravaj nan mond lan, pou m pa di nan sosyete nou an, youn nan bagay pa rapò a sa misye di toutalè a ki se youn nan koz dyabèt yo se le strès, sitiyasyon strès egi e nou menm ki ap viv an Ayiti, nou konnen ki sa k rele strès, nou menm k ap viv Pòtoprens oubyen nenpòt kote nan peyi a, nou konnen ki sa k rele strès e lè n gade kòman mond lan prale, nou wè ke se le mond antye k ap fè fas a de sitiyasyon de strès egi a longè de joune Pou m di nou ke maladi dyabèt la se yon maladi de jou an jou ap gen plis moun ki deklare dyabetik, donk de jou an jou teknoloji ke jodi a mwen vin envite nou pou n vin finanse a ap gen plis moun k ap bezwen l. Mwen vle di nou ke sistèm CGM lan se yon sistèm Gen anpil moun ki kòmanse ap itilize l deja nan mond lan. Yo estime ke gen anviwon on milyon de moun ki touche deja pa sistèm sa a, ki reprezante on chif swa zewo pwen dizui pousan de kantite moun ki nesesite metòd sa a oubyen sistèm sa a nan mond lan. Gen on lòt tip de dyabèt, se sa k rele dyabèt jestasyonèl. Se jeneralman kay medam ki ansent yo, nan peryòd gwosès la, Yo konn devlope tip 2 dyabèt sa a e tou swit apre ke yo fin akouche, yo konn wè ke tras dyabèt la disparèt. Men atansyon, se de moun ki gen de predispozisyon pou yo vin devlope dyabèt pi devan. An gwo m vle di nou ke maladi dyabèt la se yon maladi tout moun ka pasib oubyen ka devlope l e. istwa familyal konn jwe ladan l, sitiyasyon de strès konn jwe ladan l, movèz alimantasyon konn jwe ladan l, men aspè anviwònmantal la m ka di ke li trè konte nan kesyon jere maladi dyabèt la. Toutalè a, nan debi a, nou te pale de sa, ti aparèy sa, son ti aparèy tout moun abitye wè, Paske depi nan anviwònman w gen yon moun ki dyabetik w ap toujou kwè ke yo gen sa k rele yon glukomèt klasik ki pou ede yo pran mezi peryodik yo. E dèfwa e gen de moun ki rive fè plizyè ponksyon de dwa pa jou. E pou moun ki dyabetik oubyen pou moun ki medsen ki nan milye medikal la ki konnen pike yon moun dèfwa twa fwa pa jou, kat fwa pa jou, senk fwa pa jou se kòmsi Se de li n ap pale, nou vin pale aswè a, e pwòp sistèm pa nou, MLC, My Life Control, s on sistèm ki nesesite yon enstalasyon inik pou yon peryòd de 10 a 14 jou, k ap pèmèt ou gen yon siveyans 24 è sou 24, e ou kapab gen yon siveyans a distans dè endikatè. E pi devan nou pral wè de zimaj ki montre nou kòman sa ye. Enben se yon kaptè ki enstale sou bra moun yo jeneralman, ki senkwonize via yon aplikasyon avèk telefòn selilè ou, ki pral ba w chif glisemik ou an tan reyèl, e sa ki pi enpòtan se ke sistèm sa yo, yo ekipe de yon sistèm d'alèt via entelijans atifisyèl ki pou diw kilè tan suk la desann, kilè l monte e lè sa wap amèm pou ka pran les mesures qu'il faut et à temps ansanm avèk medsen w pou regile, pou korije, ou dimwens pou pran medikasyon adekwat an fonksyon de ki repons ke w vle bay. Si sik la desann, medsen w ap gen tan di w egzakteman kisa pou w pran pou w ka mete l nan nivo ki nòmal, e si l monte twò wo tou, medsen w ap deja di w kisa pou w pran pou w kapab mete l nan nivo ki stab. Paske sa ki enpòtan kay moun ki dyabetik, se rive stabilize nivo sik la nan san w nan yon range ki nòmal. M ta vle di nou ke sistèm CGM yo, antanke ranplasan glikomèt klasik yo, yo kòmanse gaye an popilarite pami dyabetik yo y a de sela 5 a 6 an, men son sistèm ki date de 15 jiska 20 tan en. Toutalè a nou tap pale de mezi peryodik yo, nou tap pale de plaj de glucose cible e Nan zòn pa nou an, mwen toujou konn wè, e gen 2 medsen sou zoom lan, yo kapab konfime ou enfime sa nou di a, yo toujou di se ant 70 e 120. Men nan zòn, nan enfòmasyon ki rive jwenn nou, ki soti nan zòn Erazi, paske la nou konnen ke se yon biznis ris, e se ant 80 e 140 plaj la ye. Donk sa vle di ke si nivo sik la li mwens ke 80 nan san ou, sa vle di ke ou son moun ki an ipo, si l plis ke 140 selon chif yo, ou son moun ki an ipèglisemi. Donk son moun ki dwe mete sou siveyans, paske nenpòt ki lè ou son moun ki pratikman la ou pral deklare dyabetik si sik ou kòmanse nan 160 monte 180 e plis. Donk e pou n kapab rive kontwole mezi peryodik yo ki trè enpòtan paske respè de plaj e de glukoz la poukisa li enpòtan se paske lè sik la desann twò ba jan n te di toutalè a li ka trè danjere lè l monte trè wo tou li ka trè danjere. Kote ke yo gen yon kou ki estime a 80 dola pou 14 jou pou freestyle lib, e pou Dexcom se 80 dola pou 10 jou, se ekstrèmeman chè, e nou kab nou kab souliye pou nou ke se pa sèlman antrepriz sa yo k ap devlope sistèm CGM, gen plizyè peyi, gen plizyè antrepriz lokal ki ap devlope sistèm sa, sepandan 2 towo sa yo nou sot pale yo se 2 lidè ke yo gen yo ye nan mache a. M vle di nou ke e se on bon panye mache CGM lan, sa ke nou envite nou pou nou vin envesti kòb nou ladan l lan. Donk se on mache ki trè pwometè. E lakay Freestyle Lib, se plis ke 3 milya 300 milyon ke yo te reyalize an tèm de chif e de vant. e yo reyalize ke kwasans previ pou konsomasyon sistèm CGM sa yo yo a elve jiska 30 pousan pa an. Donk sa vle di ke chak jou nan jou gen plis moun k ap konnen metòd sa CGM lan e gen plis moun k ap adopte l. Mwen vle pale de nan mitan moun ki dyabetik yo. Jan m sot di toutalè a, Antrepriz ki kreye sistèm CGM yo, yo pa ka reponn a demand mache a, paske gen yon baz konkirans e antrepriz yo ki vin fè ke gen yon, ki mennen monopòl yo, ki vin fè ke kou pwodui yo vin trè elve e vin pa gen aksè a itilizasyon sistèm CGM lan pou tout moun. Se nan sans sa a, Tach prensipal Sant Denjenyeri a se devlope de teknoloji, fè konsepsyon, sètifikasyon e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen konsomasyon pa l nan domèn teknoloji medikal ou sa nou rele MedTech la. E sant sa a, l ap reyini de moun de diferan domèn daktivite ak spesyalizasyon. N ap konsantre nou sou kreyasyon pwodui de haute teknoloji baze sou de teknoloji ouvert pa bliye mswe di nou sistèm CGM lan ki se premye pwodwi ke nou pral devlope a ki rele MLC se pa premye konpayi ki pral fèl gen konpayi ki fèl deja donk teknoloji ke nou pral devlope a li baze sou de teknoloji ki ouvert ann di ke se pa yon inovasyon men se jis yon pwodui ki pral reponn a yon bezwen urjan, yon bezwen reyèl, kote ke nou pral gen yon bon part de marché kap tann nou, pa bliye ke gen plis ke 537 milyon moun lan mond lan ki soufri de maladi dyabèt. Sant Byenjeniri a, se yon platfòm, ladan l pral gen. dizèn e dè santèn de direksyon diferan ki pral mete an èv e chak direksyon sa yo y ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap pandan ke y ap elaji pwogresivman gam de pwodui yo. Men premye, vrèman premye pwojè ke nou pral devlope, jan n te di l toutalè, Kreyasyon pwòp pwodui pa nou ki reprezante yon sistèm de siveyans kontini de la glisemi, sa yo rele CGM lan, e ki se yon nouvèl jenerasyon daparèy ki destine a moun ki dyabetik ou de moun ki gen de pwoblèm de glisemi. Sistèm sa l ap tanporè e l ap gen yon dire de vi de 14 jou sèlman e answit y ap re-enstale yon lòt sou bra nou selon enstriksyon ki nòmalman ap jwenn ak aparèy la. Pandan fonksyònman aparèy sa, l ap an mezi chak minit E moun sa a ap gen posiblite pou l reyaji rapidman a siyal la pou evite yon evantyèl konplikasyon. E kontwòl glukoz la la pèmèt ou ogmante konsiderableman dire vi itilizatè sistèm lan. Donk, la a, nou wè ke Nou envite nou vin envesti nan on konpayi a karaktè imanitè e sanitè. E fò m di nou, karakteristik sa yo yo trè enpòtan pou moun ki gen kontwol ak nivo glikoz yo paske de plis an plis gen moun k ap itilize sistèm CGM lan e sistèm CGM lan sa li la pou l fè, li la pou l ogmante konsiderableman dire de vi moun yo paske l ap pèmèt moun yo gen yon bon kontwòl de glisemi yo. Toutalè a m te di, lè m t ap pale de sistèm lan, kòman l ap prezante, ap gen an imaj pou montre nou kòman sa ye, enben ou gen yon kaptè ki enstale sou bra w, ou gen yon aplikasyon sou telefòn selilè ou k ap ba w dè done an tan reyèl de kòman chif glisemik yo ye, donk sa vle di ke ou nan aktivite ou, ou nan travay ou, ou wap fè spò, ou wap jere biznis ou, enben pandan wap fè tout sa, enben gon aplikasyon kap kontwole nivo suk la nan san ou pou ou an tan reyèl. Se sa nou vin envite nou jodi a poun vin patisipe nan kreyasyon gwo sosyete sa. e ki konvètib an aksyon nan sosyete a. 50 pousan de part yo ap an pwopriyete antrepriz la e 50 pousan ap vann a envestisè yo. Se 20 milya de part emisyon total part k ap fèt sou mache a. Donk 10 milya pral se montan òf de vant ki alwe a nou e nan 10 milya la se ou k a konnen ki kantite part ke w deside achte E sèl sa m konnen mwen m gentan gen plizyè milyon e m envite nou pran kèk tou. Paske s on antrepriz revolisyonè e ki pral siprann anpil moun dan lè 2 a 3 pwochèn ane k ap vini yo, mwen di byen dan lè 2 a 3 pwochèn ane k ap vini yo. Paske nan fen ane sa la, fen ane 2023 n ap gentan kreye pwototip lan. Depi 2024, n ap gentan kòmanse ap komèsyalize nou premye lo pwodui a. Donk se sa prale vit. Sa prale vit e nou envite w vin patisipe avèk nou nan kreyasyon antrepriz sa a. 40 milyon de dola se montan total de vant lè nou konnen ke n ap vann 20 milya de pa, donk se 40 milyon de dola an tèm de chif de vant ki sa ap reprezante. Kòman pwojè sa a l ap rive mete an èv e kòman finansman ap fèt e ki diferan stad ki genyen nan devlopman pwojè sa a. Gen 3 stad de mizannèv pwojè sa a e ki repati sou 17 etap de finansman. Stad yo yo detèmine avansman ak reyalizasyon pwojè a ak patisipasyon grand fondasyon nan finansman l. Etap yo ap detèmine reyalizasyon plan finansye yo. se ki a son tou ap modifye valè par yo, paske kou mwayen par yo an pasan de letap 1 a etap 17 yo ogmante 100 fwa plis. On egzanp senp, yon moun nan etap 1 ki te achte on pakè de 1000 dola, li te vo 1 milyon de par, alòske nou nan etap 3 kounya, menm 1000 dola sa li vo 800 800 mil e plis, li gen kèk sou li ankò. Donk sa vle di ke lè nou vini nan etap 4, nou si ke n ap desann vè 700 mil. Donk chak etap de reyalizasyon pwojè a, pri pa yo ap vin pi chè. Pou ki sa? Se paske ou pran mwens risk ke yon moun ki te rantre nan etap 1. Ok? Donk an n pale de 3 stad de devlopman oubyen ki pandan ke n ap pale de etap de finansman pwojè yo. N ap pale de stad presi ki se stad 1 an. Etap de finansman se etap de finansman 1 a 7. Nou nan etap 3, donk sa vle di jiskaprezan nou nan faz pre-sid. 2024 2024, Finansman nèt ki rekì pou peryòd sa se 2 milyon de dola e konpayi a prè pou l distribiye 15 pousan de pa sosyete a a tout envestisè yo. Kisa k ap reyalize pandan peryòd sa? N ap kreye pwòp pwototip nou, n ap jwenn sètifikasyon e n ap kòmanse devlope teknoloji a. M vle pale de debi 2024. Sous de finansman yo se de peti e mwayen envestisè prive, de patikilye du mond antye, de business angel e de fon de kapital risk e de akseleratè spesyalize dan le stad presi. An ale vè 2025, 2025, nou pral nan dezyèm etap de stad de finansman pwojè a, stad sid, se etap de finansman 8 a 12, 2025, finansman nèt rekè a se 5 milyon de dola, e konpayi a prè pou l distribye 18 pousan de pa sosyete a, e ki sa k ap reyalize nan peryòd sa, m vle pale de 2025 la, nou nan dezan ankò, e se Kreyasyon yon chèn de pwodiksyon minimal ak sètifikasyon nan yon sèl peyi, e miz an vant premye lo yo. Sous de finansman yo se de gran envestisè, fon de kapital risk, eskize mwa, e ansi ke de peti envestisman prive de patikilye dan le mond antye. Nou pral pale de etap twazyèm estad de mizalechèl la ki se round a. Etap de finansman se de 13 a 17. La nou sòm vè 2025 a 2027. De 2025 a 2027, konpayi a prevwa gentan gen omwen An 100 mil itilizatè. 100 mil itilizatè se yon chif vrèman ensiyifyan pa rapò ak kantite moun ke nou konnen nan mond lan ki dyabetik. Pa bliye tout alè a nou t ap pale de 537 milyon. La n ap pale sèlman de 100 mil itilizatè an tèm dobjektif de kantite de kliyan ke nou prevwa ant 2025 e 2027. E la nou prevwa ke n ap gentan kapab vann 2.5 milyon dinite Source de finansman yo se de gran envestisè, toujou de fon de kapital risk, de peti zenvestisman prive, de patikilye dan le mond antye. Ki sa n ap reyalize nan peryòd sa a, ant 2025 e 2027? Se elarjisman e jeografi de vant e kreasyon don chèn daprovizyonman vè dot peyi, e lè sa a poukwa pa zòn nou an ka gentan gen on reprezantan de vant pou konpayi a ki pral vann sistèm nou an, pwodui nou an a tout moun ki dyabetik ki abite nan zòn nou an? Poukwa pa nou? Ok. E. Finansman nèt rekye a, m te di se 20 milyon de dola, 15 pousan de part de sosyete a ke ap bay. Donk a pati de 2025 e san dat limit, lè sa a nou konnen ke la n ap travay nan elajisman jewografik e yon chèn, kreyasyon yon chèn daprovizyonman. E dè ke n kòmanse nan vant, yon bagay ke n dwe trè enpòtan, ki trè enpòtan pou nou di a tout envestisè yo, dè ke konpayi a kòmanse reyalize premye vant li a, premye benefis li yo, l ap kòmanse pataje dividand avèk envestisè li yo. Dè ke konpayi a kòmanse reyalize premye vant li yo e fè premye benefis li yo, l ap kòmanse pataje dividand avèk envestisè yo. Twazyèm e dènye etap oubyen stad de finansman pwojè a se Public Market oubyen IPO, se vè 2030, vè 2030 nou nan setan ankò, setan n ap gen setan sou lavi nou, men nan setan ankò nou menm ki pozisyone nou nan antrepriz la jodi a, mwen sur ke n ap gen anpil milyon k ap brase pou nou La a se pral kwasans e ekspansyon e kreyasyon d'un rezo de sukisal e ekspansyon entènasyonal e sous de finansman nan epòk sa a se mache bousye pwofesyonèl e finansman nèt rekye a se apati de 500 milyon de dola e la nou deja wè ki kote kòb sa ap soti. Plizoumwen nou gentan sot pale de etap de finansman yo, youn pa youn de etap 1 a etap 17 e lè stad de devlopman, stad pre-seed, stad seed e stad IPO. Kòman ou kapab gaye lajan gras a antrepriz sa? Pou le moman, valè pa yo se a on milyèm de dola, donk se 0, se a des cents, ok, e Pa bliye ke pa yo y ap ganye an valè pwogresivman an fonksyon de evolisyon e avansman pwojè a. Objektif la, vrèman objektif la, se rive kapitalize chak pa a on dola, E lè sa a, 20 milya de dola an tèm de kapitalizasyon sosyete a, l ap reprezante 20 milya de dola, e lè sa a, chak grenn pa ke w genyen nan antrepriz la, si w gen 20 mil pa, w ap gen 20 mil dola, tou kòm si w gen 20 milyon de pa, w ap gen 20 milyon de dola, sa se objektif prensipal sosyete MLC a, se ke envestisman w fè avèk nou jodi a se yon envestisman ki pral miltipliye pa yon mil pou san, on di iks pou san. E pwodui ke nou pral fè yo, m vle pale de sistèm CGM lan, se yon pwodui ki gen yon majorasyon ki ka ale jiska mil pou san. e sosyete a ap reyalize de benefis enpòtan sou vant mantn e pwodui sa yo. E sosyete a pa bliye ap vèse jiska 50 pousan de revni l yo sou fòm de dividand. E avèk chif de 100 mil kliyan ke n sot pale toutalè a, dividand yo ka atenn 30 pousan de montan de par achte, Donk la nou deja wè de bagay vrèman ekstwòdinè k ap tann nou. E montan dividand yo y ap ogmante pwopòsyonèlman ak kwasans nonb de kliyan ke sosyete a pral atenn avèk chif de vant yo. Pa bliye, genyen 537 milyon de konsomatè potansyèl nan mond lan e nou pral ogmante vant nou yo dane an ane. Pou le moman, Sosyete MLC a ap gaye vrèman an popilarite ou an tèren paske nou gen reprezantan nasyonal an End, pa bliye lè n ap pale de Lend n ap pale de yon peyi ki gen de milya dabitan, nou gen yon reprezantan nasyonal an Bèljik e pou sosyete a, nou gen yon reprezantan nasyonal an Frans, nou gen yon reprezantan nasyonal o Kamewoun, nou gen yon reprezantan nasyonal an Ayiti, an lokirans mwen menm, nou gen yon reprezantan nasyonal pou le Maròk, donk pou le moman nou fenk gen yon reprezantan nasyonal pou e, e, se pa Tayland, ekskize m, se, Antouka youn nan peyi Azi ke anpil nan nou konnen e nou gen yon reprezantan nasyonal lakay yo. Donk pwojè a ap gaye an popilarite, plis moun ap konnen l. Tank plis moun ap konnen l, se plis non MLC a ap sonnen. Donk lè pwodui nou an soti, n ap gentan gen de kliyantèl k ap tann nou. E pa bliye, nou pral ofri l a yon pri ki trè trè trè trè konkiransyèl. Ki òf ke nou bay a envestisè. Ou kapab chwazi montan ke w vle envesti nan pwojè a. Pou le moman, ou kab envesti pou pi piti 100 dola a yon sèl pèman, tou kòm ou ka pran yon pakè 250 dola ou peye 25 dola chak mwa sou 10 mwa. Ou ka pran yon pakè 500 dola Ou ka pran yon pakè ideyal, se sa mwen menm m ta konseye tout moun kòmanse avè l, yon pakè de mil dola, yon pakè mil senksan, de mil, twa mil, senk mil, pa bliye nou t ap pale nan kòmansman, yon moun ki chwazi yon pakè de senk mil dola kounye a, ke w ka peye yon sèl kou, ou di mwens ou ka peye sou ven mwa oubyen sou di mwa, enben gen yon. Gen yon posiblite pou jwenn pake sa a etap 1, e se yon pake a 5 mil dola nan etap 1 kap ba w plis ke 5 milyon de part, plis ke 5 milyon de part. Donk se se vrèman ekstwòdinè an tèm davantaj yon moun ki kòmanse envesti nan jan de pwojè sa yo nan debi envestisman an. Paske jisteman ou pran risk ke moun ki pral envesti lè pwototip la fin kreye. Pou le moman nou jis gen. an fòm 3D de pwototip la. M espere ke nan fen prezantasyon an m ka montre nou l. Men, nou poko devlope pwototip la de manyè fizik pou moun wè l. Donk, yon moun ki ap tann 16 etap, sezyèm etap, disetyèm etep kote ke pwototip yo ap gentan kreye, moun sa pran mwens risk ke mwen menm ki te envesti depi nan etap 1 Ou menm k ap envesti nan etap 3, moun sa a pran mwens risk ke ou, se nòmal ke w ap gen plis avantaj pase l avèk kòb ke w envesti jodi a. Enben kisa? Konpayi a e klase envestisè l yo kòm swa dè envestisè debutan ou dè envestisè mwayen, Se de moun ki ka envesti ant mil e senkant mil dola selon montan denvestisman ki genyen nan bakofis la, m ka di w ant san e senkant mil dola. Ou ka deside peye den sèl kou oubyen ou peye pa tanperaman. Ou konpayi a ka deside jwenn de envestisè estratejik. Se de moun ki deside gen yon kòb, yo kwè nan pwojè a, yo deside mete kòb sa a nan devlopman sosyete a. Enben, montan denvestisman sa a yo, yo konpri antre 100 mil e 2 milyon de dola e menm plis. E lè sa a, moun sa a ap gen yon òf pèsonalize avèk de bonis siplemantè. Si ou menm k ap suiv prezantasyon sa a swa sou Facebook, swa sou Zoom lan oubyen swa sou YouTube ki gen ki kwè ke pwojè sa a li prale lwen e ki gen posiblite ki ka envesti on montan ki ale ant 100 mil dola e 2 milyon dola ou kab kontakte nou dirèkteman e an inbox swa sou youn nan gwoup nou yo oubyen ale sou paj nou yo kontakte nou e lè sa a nap baw posiblite pou fè envestisman w lan avèk des avantaj trè ekstraòdinè e tout moun ki la sou zoom lan oubyen kap swiv nou sou Facebook oubyen sou YouTube ki gen posiblite ki ka envesti nan pwojè sa a ant 100 dola ameriken a 50 mil dola ou ka pran yon pakèt 100 mil ou senk mil, ou ka pran yon pakè di mil, ou ka pran yon pakè mil, ou ka pran yon pakè senk san, depandamman de mwayen ou, depandamman de konbyen kòb ou prè pou envesti, paske la nap pale de investir dans un projet à capital risque, donk depandamman de ki kantite risk ou deside pran, enben, yo di qui ne risque rien n'a rien enben si w riske piti se sur ke w ap gen piti enben si w riske gwo se sur ke w ap w ap genyen gwo men nan mitan tout sa m ka di yo sa ki enpòtan se ke nou envesti sa ki enpòtan se ke nou pran risk la nenpòt ki montan ke li ye depi se li ki reponn a mwayen w oubyen posiblite ke w genyen pou le moman un moment. M repete pou nou si gen de moun ki sou zoom la ki gen posiblite pou envesti ant 5 e ant 100 dola e 50 mil dola enben òf sa yo disponib sou back office la. W ap mande moun ki te envite w la yon lyen, w ap enskri e la sou back office ou a w ap chwazi yon pakè denvestisman swa yon pak 100 dola on pak 250, on pak 500, on pak 1000, on pak 2000, depandaman de ou, on pak 5000 pou kab al benefisye de avantaj an tèm de pyès de monè ke konpayi a ofri kòm spesyal d'anivèsè. Si w achte on pakè de 5000, Konpayi a ba w 10 pousan de montan sou fòm de yon pyès de monè an arjan. Si w achte yon pakè de 15 mil, konpayi a ap retounen w 1500 dola sou fòm de monè, pyès de monè. Ou ka deside itilize kòb sa a tou pou reenvesti, alò, pou reenvesti nan konpayi a. Si w pran yon pakè de 25 mil, konpayi a ap retounen w 2500 dola, ou ka deside pran pakè sa w peye l d'un seul coup, ou di mwens ou ka peye l par tanperaman, an di ke w pran yon pakè de 5000, ou peye 200 dola chak mwa sou 20 mwa, enben ou fin peye l. Lè sa ou elijib pou patisipe nan konpetisyon sa, se pa yon konpetisyon, an di ke nan spesyal, paske òf la deja disponib sou back office nou, e li disponib a etap 1. Pa bliye ke pwojè a deja nan etap 3. Si nou gen yon ti tan, pi devan n ka fè yon ti similasyon pou montre nou kisa 5 mil dola a nan etap 1 ka ofri e kisa 5 mil dola nan etap 3 vo kounye a. Yon egzanp denvestisman de 10 mil dola. Yon moun ki envesti 10 mil dola nan konpayi MLC a jodi a, lè m di jodi a, dokiman sa a te prepare nan etap 2, Avèk 10 mil dola sa a, ou ka transfòme l an 10 milyon de dola nan antrepriz la, selon lis de pri nan etap 2 a. Pa bliye ke 50 pousan de dividand yo anyèlman yo prale a tout envestisè yo. E konpayi a gon potansyèl de kapitalizasyon a 10 milya de dola. E lè w envesti 10 mil dola nan etap 2, lè konpayi a vin kapitalize a 10 milya de dola, kote ke chak pa w yo ap vo 1 dola, anben 10 mil dola ke w te envesti nan etap 2 ka vo w 10 milyon de dola. Kòman w ka vin yon envestisè nan pwojè a? Premyèman se enskri. Kòman pou enskri? Zanmi w ki envite w sou zoom lan, l ap voye yon lyen pou ou e avèk lyen sa a, w ap enskri, otomatikman w enskri, w ap ranpli done w de pwofil ou yo, w ap rechaje kont entèn ou, w ap chwazi yon pakè denvestisman. E imedyatman w ap wè pa w yo afiche nan back office la. Nou gen yon back office ki ase pwòp, ase konpreyansib, ase fasil a manipile, E n ap di nou ke konpayi MLC a gon kad jiridik e peyi de konpetans pwojè a se MLC Engineering se Sent Lisi. Pou ki sa Sent Lisi? Paske jiridiksyon sa a ofri posiblite pou resevwa de fon dan le mond antye. Pa bliye pwojè MLC Engineering lan se yon pwojè Ris e Larisi Lwa sou envestisman patisipatif yo li pa an vigè e se sa k fè konpayi a deside al pran on kad jiridik nan peyi Sent Lusi kote ki rekonèt e envestisman patisipatif e lè sa a ou gen posiblite pou voye pou pou pou l resevwa kòb e de patisipan l yo atravè lemond. Otomatikman w enskri. W ap siyen on kontra denvestisman. Avèk konpayi a, sou back office la, chak envestisè ap siyen kontra denvestisman sa a e e lè sa a tout part ke ou genyen nan sosyete a y ap akimile imedyatman aprè lacha de yon part sou fòm elektwonik e y ap montre nan back office ou a. Pa bliye ke tout teknoloji ki devlope yo y ap fè pati de pwopriyete entèlektyèl antrepriz la e y ap kapitalize. M ap mande nou pou nou rejwenn konpayi sa a atravè moun ki te envite nou nan zoom lan. E se te yon plezi ke m ta avèk nou pou m fè prezantasyon sa a de pwojè a, pwojè MLC. Jan m te di nou, si Nou gen posiblite n ap gade sa, malgre m pa kwè m ka rete twòp, ok. Si l poko fèmen, efektivman l poko fèmen. M t ap wè si m ka fè yon ti survol de back office mwen an. e montre nou diferan e on dirè ke m te dekonekte m ap konekte rapidman pou m ka fè sa avèk nou. Mwen sè ke l ap monte, yes, m ap tounen sou zoom la, m al fè yon ti pataje back office la. talè. Yes, la mwen pratikman sou back office mwen. E pou moun ki nan pwojè Solar Group, n ap wè ke son back office ki familye, ki trè familye. Se menm design, m ka di se pratikman menm back office la, paske se menm ekip la ki dèyè pwojè sa a. e se menm jan yo konfigire pratikman, nou kapab wè e toutalè a m t ap pale de pake yo, ann ale sou ann ale sou envestisman e lè sa a n ap kapab wè diferan pake e. Envestisman ki genyen, pa bliye men la a, nou kapab wè byen pou òf spesyal e premye etap la, e rete 17 jou, 20 è, e 8 minit pou òf sa a fini, pa bliye gon kantite de pakè ki disponib pou òf sa a, si w moun deside pran òf spesyal 5000 dola nan etap 1 pou ka benefisye de e ki ap vo 5 milyon 425 mil dola. Donk se se ekstraòdinè, se vrèman ekstraòdinè kòm kòm avantaj e ke konpayi a bay. Si w gen posiblite pou w pran yon pakè de 15 mil dola, l ap bay 17 milyon 700 mil pa, e k ap vo 17 milyon 700 mil dola. Donk, si w gen posiblite pou w pran yon pakè de 25 mil dola nan òs spesyal sa a ki retounen nou a etap 1, anben l ap ba w 30 milyon 625 mil dola. Donk, kounye a n ale nan pakè regilye yo. Si w pran yon pakè 100 dola nan etap 3 a, l ap ba w 79 mil 992 par, k ap vo 79 mil dola. Se ekstwòdinè sa nap pataje la. E gen anpil moun nan vi yo, si yo te jwenn de konpayi nan epòk ke yo tap lanse, m vle pale de Facebook, e Google, Amazon, e yon bann konpayi konsa, kòm Tesla e ot, ki te ofri nou posiblite pou nou achte aksyon lakay yo, jodi a nou tap de miltimilyoner. Gon bann moun nou wè petèt nan anviwònman nou k ap k ap byen pase jan nou di l an kreyòl, nou pa wè kisa moun yo ap regle kòm aktivite. Enben se de envestisè, se de moun k ap viv de revni pasif yo. Yo te envesti nan bann pwojè, sof ke yo te pran l pou yo oubyen ak pou fanmi yo sèlman, yo pa t pataje l avèk tout moun, menm jan jodi a n ap fè l pou MLC, menm jan n ap fè l pou lòt pwojè. Enben jodi a ou gen posibilite jodi a pou ou vin of envesti le peu ke ou kapab nan yon konpayi jodi a. Kote ke ann pran egzanp senp ou envesti 500 dola ameriken nan yon konpayi jodi a kote ke ou ka peye 50 dola chak mwa sou 10 mwa e nan 3, 4, 5 an k ap vini la ki k ap vo 431 mil 200 dola se pa yon mens afè. se pa yon mens afè. E gen de moun ki gen de envestisman konsa, m te di tout alè a, yo pran l pou yo, ou lè w ap pase sou bèl machin, w ap gade yo, y ap fè w babay pa anba, men se de moun ki te kab pataje opòtinite sa avèk de moun bò kote yo e te pèmèt ke moun chanje lavi yo. Paske gen anpil moun ki envesti nan Facebook, gen anpil moun ki envesti nan Netflix, Gen anpil moun ki te envesti nan zoom jodi a se avèk zoom ke m itilize kòm yon medyòm m ap fè prezantasyon sa a. M ap tou pwofite di nou dans les jours à venir mwen pral itilize yon lòt platfòm de konferans ke mwen envesti ladan l ki pral fè reyinyon menm jan ak zoom E gen posibilite nou ka pale de sa pou moun ki enterese. Donk sa vle di ke gen yon bann posibilite nan vi a ki genyen. Gen de moun ki jwenn yo, gade yo pou kont yo. Jodi a si w envesti 1500 dola nan konpayi a a letap tou a, 1500 dola la ba w 1 milyon 339 mil pa k ap vo 1 milyon 339 mil Dola, ann ta di menm si se vè 2030, 2030 se nan setan, setan w ap gen setan an plis sou lavi w. Jodi a w te envesti 1500 dola e nan setan ankò l ap vo 1 milyon 339 mil 800 dola. Se ekstraòdinè. Donk se nan sa ke nou envite nou. Ban m jis ba w yon egzanp pou m pa rete twòp. Toutalè an t sot montre nou pakè 5 mil lan ki an spesyal. Nan etap 1 an, nou te wè ki sa l vo, se te 5 milyon 500 ou byen 800 konbyen. Nou wè ke nan etap 3 a, li gen tan se 4 milyon 752 mil. Donk, gen preske, preske, preske yon milyon k ale, ou byen 700 konbyen mil. Donk, sa vle di ke chak etap de devlopman pwojè a, pa yo ap vin pi chè. Enben, an gwo, Se sa ke n te vle pataje avèk nou. Mwen vle di nou ke pwojè MLC a s on pwojè ki fyab, ki vyab, ke mwen ankouraje nou envesti kòb nou ladan l, mezi ke nou prè, kantite ke nou prè pou nou envesti a, paske jisteman, Lè nou envesti kòb nou nan konpayi sa a, ban m ban nou egzanp, lè nou envesti kòb nou nan konpayi MRC a, enben kòb sa a nou envesti a, s on kòb ki kab pèmèt nou fè kòb, fè anpil lajan, fè vrèman anpil lajan. E mwen te gen chans kòmanse nan debi pwojè a. E mwen te gen chans pran plizyè, plizyè pakè d'aksyon ki ban m jodi a yon longè davans. Men sa pa vle di ke paske mwen di ke m gen yon longè davans, jodi a ou vini ou pran yon pakè iks ki ka vo de fwa, twa fwa sa m pran. Kantite ke ou pral pran pa defini Kantite m te pran pa gen anyen pou l wè avèk kantite ke w pral pran. Ou pran an fonksyon de mwayen ou. Ou ka vin la, se yon pakè dimil dola ke w ka pran, ou ka peye. Tou kòm gen yon moun ki vini, li ka pran yon pakè de sanmil dola. E m ap tann gran de gwo pakè sa yo. Gwo pakè sa yo, n ap tann yo. dè pakè de san mil, dè pakè de senk mil, dè pakè de di mil, men si w ka envesti san mil, san dola tou byenveni, si w ka envesti de san senkant dola tou byenveni, e envite yon zanmi w vin fè menm jan avè w. Ou pa oblije envite zanmi vin vin fè vin fè biznis la ansanm avè w. Men si w ase jenere menm jan avè m ki fè l, menm jan avèk anpil lòt moun ki fè l, ou envite de zanmi vin pata vin patisipe ansanm avèk ou, Enben, èske w konnen ke li peyan? Li peyan paske jisteman, si w envite de zanmi vin fè menm jan avèk ou, enben, moun sa yo, y ap benefisye de yon bann bagay ke Ou menm ou te jis ba yo koulwa ki pap retire anyen sou ou enben ann ede moun yo grandi e sa ki bèl san ke ou pa mande MLC sa si w envite yon zanmi w li vin nan konpayi a li envesti 100 dola enben MLC otomatikman retounen 15 dola pou ou nan 100 dola ke l te envite te envesti a. Paske ou ede yon zanmi an plis vin envesti nan pwojè a. Ou pa t oblije fè sa. Si w fè l, MLS rekonpanse w pou li. Se ekstwòdinè. Antouka, se se te an gwo sa ke m t ap pataje avèk nou. M pa konnen, mwen kontan ke mwen gen de medsen avèk mwen aswè a. O, plis ke nou pa anpil, hein. Si nou gen de kesyon, nou kab ouvri mikwo nou poze l. Ou di mwens nou kab dirèkteman kontakte apre an inbox pou nou pale. Men si nou gen kesyon nou ka poze yo dirèkteman e m ap fè m yon plezi pou m reponn. Mwen kontan ke w la Doktè Désir e mwen kontan ke w la tou Doktè Célérin. Bonjou, bonjou, bonjou. Kòman nou ye? Dòk, dòk pa m, n anfòm. E ou menm? Mwen kontan m la. M fè anpil efò pou m avè w la apremidi a wi. Mwen vrèman kontan tou. Ok, banm di w non. Sa vle di ke Yes. kounye a li nan etap 3, si yon nèg Yes. envesti kounye, li gen posibilite pou l envesti nan etap 1 kounye a, e sa w vle di? Yeah, posibilite pou envesti nan etap 1 an, si m te mwen mwen gentan fèmen paj e kont mwen an, se um, gen gen 3 pakè sèlman ki nan kondisyon sa. E non, lòt opsyon yo se sa k pi wo. Apa sa, se envesti nan etap 3. Ok. Yes. De tout fason, m ap wè apre. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Alright, nou ka pale apre. Dakò. Ok. Ok. M vreman kontan ke w te la dok. Ya, mwen tou. Yes. Doktè Celerin, tout bagay anfòm ou pa gen kesyon? Ok, on dirè ke do ka ba yon kesyon, men nou kab toujou pale, e, nou kab toujou... Nou kab toujou pale an inbox dòk. N ap fè sa. Mwen te kontan ke nou te la. Mèsi a nou tout ki te konekte. Vandredi si Dye ve ap gen yon lòt zoom a setè. E zoom vandredi si Dye ve a se Camichlor k ap prezante l. E se yon madanm mwen, se madanm mwen gen anpil enèji. L ap vin prezante nou pwojè a avèk vwa pa l, avèk langaj pa l vandredi e mwen ankouraje nou vin tande l e s'il le faut envite yon zanmi vin tande l paske pwojè MLC a l ap take off, m kontan ke l ap take off e m ankouraje nou pou nou fè l ansanm. Mwen di nou ankò yon fwa mèsi ke nou te la e ke Bondye pwoteje nou, ke Bondye gade nou. Mwen ban nou randevou pou vandredi pwochen. Mèsi, babay tout moun. Babay Doc Desir, n ap pale yon ti kras pita si w gen disponiblite.